Maspilen yo ata fanm resevwa kout pye ak kout dèyè zam nan men polisye bouwo akoz yo te vin pote sipò yo bay jounalis radyo Zenith la, Robest Dimanch. Menm patwouy sa te arete san li pat vyole okenn lwa peyi a. Pòtpawòl Kolektif Medya Anliy yo te senpleman ap kouvri yon mouvman pwotestasyon nan Dèlma 47, jan atik 28 tirè 1 konstitisyon 29 mas 1987 amande a ba li pouvwa sa a. Jou dimanch 30 oktòb la, kou madigra bann machwè, nou te maske jouk rive nan pwent zòtèy nou, pou pèsonn pa t ka wè vizaj nou. Pawòl nou ak aksyon nou t ap mennen nou nan yon misyon lanmò ki pa kadre ak vrè wòl enstitisyon n ap travay ladan l lan. Boww! Yon kout bonbòn gaz nan vant yon moun, yon sitwayen, yon Ayisyen, yon jounalis, polisye idmo sa yo ap travay pou maspinen, touye. N ap di. Lalwa 29 novanm 1994 ki kreye lapolis la 12 jen 1995, sou prezidans Jean Bertrand Aristide, di l aklè, lapolis la se yon polis Leta! N ap repete, lapolis la se yon polis Leta! Kidonk, nou menm ajan IDMO yo, nou se fonksyonè Leta, sa ki vle di, se lajan chak grenn sitwayen ayisyen, tankou jounalis yo, k ap peye nou pou nou pwoteje vi ak byen. Se lajan tout sitwayen ayisyen, tankou jounalis yo, k ap peye nou pou n pwoteje vi ak byen. Pouw! Yon bal rantre tout longè nan tèt yon jenn gason. Romelson Vilcin, yon jounalis ki tonbe sou fas nan lakou yon komisarya polis, ki se yon senbòl nan Leta, yon espas kote dwa lavi chak grenn sitwayen ayisyen ta sipoze respekte. Poutan, Poutan, la anba je tout moun, Eskadwon Lanmò Patwouy Idmo 1 tirè zewo 1 177 la fenk ajoute non kòrespondan nan Pòtoprens Radyo Jenerasyon 2000 80 an ki tabli kò l nan Pòdpè nan lis jounalis ajan pnh yo asasinen nan lane 2022 a pandan y ap pratike metye yo. Sa fè n sonje jounalis Maxiben Lazarre. Yon gwoup zèfèyis nan lapolis la te asasinen 23 fevriye 2022 sou wout ayopò a pandan l t ap kouvri yon manifestasyon ouvriye yo. Polisye sa yo ki t ap sekirize yon konvwa poul te bay jounalis la yon bal epi l fè vwèl pou peyi san chapo. Mouche ak fanm ki nan udmo. Kolektif medya an liy yo, CML, ap di nou, lè nou asasinen yon jounalis, se lank nou mete nan plim ki nan men konfrè l yo pou kontinye note zak briganday Lwijan Boje nan fè yo. Epi tou, nou ka touye yon jounalis, de jounalis, twa jounalis, kat jounalis, menm senk jounalis, jamè tout jounalis nan peyi Dayiti. Nou pa ka touye yo. Tout jounalis nan peyi Dayiti, nou pa ka touye yo. Sa ki vle di, pawòl verite a ap toujou pale toupatou. Pèsonn moun pa ka anpeche jounalis yo egzèse metye yo libe libè. Zanmanman lwa peyi a di sa nan atik 28 tirè 1 an. Toutotan gen nouvèl, jounalis yo ap toujou la pou enfòme popilasyon an. Nou se yon gwoup pwofesyonèl ki gen kòm zam mikwo, plim, kamera, foto ak videyo pou dekri, rakonte ak pèmèt chak grenn aktè nan sosyete a tankou yon miwa gade tèt yo jan l ye a. Lè lapolis maspinen yon militan politik, lè imaj la jwenn lemond, nou tou senpleman bay li jan l ye a. Se pa nou ki di lapolis fè abi. Se pa nou ki di lapolis fè maspinay sou moun k ap manifeste ki gen dwa. Lapolis met sa nan tèt nou. Nou pa mye plase pou n di kiyès ki jounalis nan peyi Dayiti. Menm jan nou pa mye plase pou n kesyone tèt nou piske se IGPNH la ki la pou konnen kiyès ki polisye ou pa. Anben pou jounalis yo. Gen enstitisyon ki la pou sa, pou konnen kiyès ki jounalis. Polisye pa kab deside kiyès ki jounalis ou pa epi touye yo. Pou fini, nou menm jounalis k ap mache jodi a, ap di nou mouche ak fanm polis ki nan inite depatmantal ki la pou mete lòd la. Udmo! Enpinite ki bay nou pouvwa sou lavi travayè laprès yo gen pou li bout! Enpinite ki ba nou pouvwa! sou lavi travayè laprès yo, mesye Idmon yo, li gen pou l bout. Lè sa a, n ap peye pou tout jounalis nou maspinen ak asasinen. N ap raple polisye bouwo ki nan Idmo, laprès granmoun, li pa la pou fè tchoul lapolis, ata sila yo ki gen gwo palto nan peyi a. N ap repete pou nou mesye Idmo yo, laprès granmoun! Li pa la pou fè tchoul lapolis ata sila ki gen gwo palto nan peyi a. N ap repete pou yo ankò, laprès granmoun, li pa la pou l fè tchoul lapolis ata sila yo ki gen gwo palto nan peyi a. Bon nòmalman nou menm antanke jèn jounalis sitou nan jenerasyon medya an liy lan, prezans nou nan lari a yon lòt fwa ankò se pou nou di non jounalis yo pa sib lapolis, jounalis yo pa sib bandi, jounalis yo ap fè yon travay ki nòb anndan sosyete a. nan de kondisyon ki vrèman difisil. Prezans nou la a se pou nou di, nou bouke mouri, nou bouke viktim mal, nou bouke sòti al travay epi pou se nouvèl nou pral jwenn fanmi nou. Se le ka pou Romelo nan komisarya Dèlma 33. Donk nou menm la antanke jounalis nou vini la pou nou di tou, ebyen asosyasyon medya yo, nèg ki di tèt yo y ap fè e antreprann dezòganizasyon medyatik pou yo kontwole sa paske. Pi gwo fay près la jounen jodi a se paske gen twòp abolotcho ladan l. Gen twòp nèg ki pa jounalis, ki gen mikwo, ki gen kamera, ki gen telefòn epi yo nan lari a. Donk sa vin lakoz tou lè lapolis fè nou de bagay, asistans pou nou ta genyen yo, nou vin pa genyen yo. Se le ka pou anpil jounalis an liy. Sa vle di ki sa? Sa vle di, nou pa ka idantifye vrèman pwofesyonèl yo, manb laprès. Nèg la jodi an la, li yon kote, demen li fè yon badj, li gen telefòn, l ap travay. Donk fòk yo aksantye sou sa tou. Apre sa, nou mande fòk Romelson Vilcin jwenn jistis, paske yon jèn gason ki t ap batay, ki t ap travay, k ap pote pawòl moun ki pi fèb yo ale, pa ka viktim anba bal polisye konsa. Donk se rezon sa ki fè nou nan lari a. Jodi an, nou konnen ki sa ki te pase dimanch ki te 30 oktòb 2022 a anndan komisarya kote te gen yon jounalis ki te pèdi lavi l pandan ke li t al pote sipò li bay yon lòt konfrè li ki se Dimanche Robes. Jodi an, nou pran lari an pou nou pou nou kapab revandike zak malonèt sa yo kote chak lè gen manifestasyon, lè se pa gaz ke nou jwenn, lè se pa. E lè yo tire gaz lan li pran nou nan men oubyen nan pye oubyen nan tèt se bal nap jwenn lè se pa bal reyèl se bal kawotchou jodi an nou santi ke etan ke jounalis e nou lè nou te lekòl yo te di nou ki jan ke metye an te ye nou te chwazi sèmante nou te di ke nou menm nap pran nap pran beton an. N ap pran, n ap, alò n ap pran beton an pou nou kapab sèvi e popilasyon an. E popilasyon an, ki sa l vle di? Popilasyon an, se moun ki pi vilnerab yo. Kote ke nou menm lè gen manifestasyon, se toujou bò kote sa k pi fèb yo. Polisye yo gon pwoblèm avèk nou paske lè, lè nou ap mani, lè gen manifestasyon. E nou toujou wè lè yo ap bat militan yo, nou menm kamera nou toujou sou yo. Se pi gwo pwoblèm ke polisye yo genyen avèk nou. Men yo bliye ke nou menm nou se santral la, nou se balon an. Donk nou la pou nou ni bò kote polisye yo, ni bò kote militan yo. Donk nou pa ka rete pou nou ap gade on polisye k ap bat on militan, swa paske l ap tire wòch, swa paske li ap revandike on bagay ki jis. Jounen jodi an, mwen menm, antanke jounalis, ansanm avèk kòlèg nou yo, kòlèg, konfrè nou, konsè nou ki pran lari an, se pou nou di avèk IGPNH lan pou l pran responsabilite l pa rapò avèk zak sa ke l yo te komèt anndan komisarya Dèlma 33, kote ke nou pral rive pou nou al pote yon jèb flè pou kòlè, konfrè nou ki te tonbe jou dimanch ki te 30. Oktòb 2022 a. Bon, se ke pa gen okenn enterè pou yon nèg pran lajan oubyen yon kèlk motivasyon kèlkonk pou vin tire sou yon malere, yon pitit pòv k ap egzèse metye jounalis. E responsab nan lapolis yo ki pa janm pran okenn desizyon a chak fwa ke yon polisye li komèt yon bavure nan travay li pou l sanksyone polisye yo e sa ki bay polisye yo Tout van sa devan yo pou yo kontinye fè abi. Sa ka rive ke polisye a, li fon eka nan travay li, men fòk gon enstans ki pou sanksyone l. Si polisye a pa janm sanksyone, l ap kontinye touye jounalis. Romerson se pa dènye jounalis ke lapolis ap gen pou touye, si tout fwa enspeksyon jeneral pa janm di ki desizyon ke yo pran. Paske fòk gen de sanksyon. Yo pa ka di pa gen prèv, puiske gen imaj Gen imaj, menm jan pou ka Maxiben Lazarre, te gen 2 imaj ki te montre klè ke se yon machin lapolis te idantifye ki te tiye Maxiben Lazarre. Menm jan pou Roberson, li klè, li idantifye, gen sifizaman de prèv pou Enspeksyon Jeneral kapab pwononse l sou li. Nou tyen aske Enspeksyon Jeneral li pwononse l sou krim sa a. Sou krim sa a ke yo fè sou Roberson ki te soti lakay li, li kite fanmi l, li te al travay, li pa t al nan vòlè, li pa t al nan gang. Li pale de trafik dam, e poutan nèg yo asasin l anndan lakou yon komisarya, yon senbòl leta. Se grav. Ton Gaz ton lansè anndan yon espas ki redui. Se entansyonèl? Bon, li montre ke li entansyonèl paske lapolis la gen tout fason ka voye gaz. Gen tib gaz ou ka debouche l ou voye la men w. Ou pa oblije mete l nan yon lansè de gaz ki ale avèk yon puisans ki kapab tiye moun, ki ka fè plis dega. E jodi a nou pèdi yon Melson nan ka sa. Eske sa se. Wi. Men nou pa janm tande GPNH bay yon rapò ki pèmèt yo idantifye x bouro y bouro. Men eske menm je pnh la li pap kontinye bap kosyone lenpinite? Nou ta renmen ke je pnh resevwa dènye plent sa, paske dènyeman nou te depoze plent, pou omwen yo di nou ki polisye, ki bakòp ki te a la baz de britalite polisyè sa yo. E mwen m vle di polisye yo, jounalis yo pa enmi yo. Lè SPNH, lè yon lòt strikti anndan lapolis la gon pwoblèm, li fon apèl a dè jounalis. Se jounalis la kap yon entèvansyon ki pral pèmèt ke vwa w fè eko. Lè w nan yon entèvyou wap fè 300 mil view, 300 mil views epi yo tande w, se gras a jounalis la. Lè w yon jounalis, olye pou wap fè britalite sou li, pwoteje l pito. E de 2 nou vin la tou pou n pote sipò nou a tou jounen paske nou se avoka jounalis yo. Donk nou se, an kabinè nou toujou akonpanye yo, depoze plent, fè swivi etc. moun kap resevwa menas, gen anpil jounalis m konnen kap resevwa menas la. E m panse ke minis kilti, minis kominikasyon an, si l la toujou, fòk li teni kont de sa kap fèt la. Li gen yon karaktè siyifikatif. E o Meksik, dènyeman la, gen yon jounalis ki nan konferans de près, l ap pale a prezidan meksiken an. Li di prezidan meksiken an yo pral touye m devan lakay mwen. On semèn pa pase yo tire l. E mwen pa ta renmen ke an Ayiti tounen Meksik. Donk nan sans la m panse ke kòm defansè dwa moun, li ekstrèmman enpòtan pou ke dwa jounalis yo respekte. Jounalis yo ap fè yon travay ki nòb, y ap fè yon travay ki respekte e respektye. Nou menm kòm avoka n ap akonpanye yo jiskobou. E jan m toujou di l, nan kabinè davoka, jounalis pa peye. Depi moun lan gen pwoblèm, pa ezite kontakte m. Mwen menm kòm avoka. M ap toujou gade bò kote nou e m vin la pou m vin di nou ke mwen ansanm avè nou, m vin la pou m di nou ke nou p ap lage batay la, m vin la pou m di nou fò n kontinye mete presyon sou otorite yo pou ke jounalis yo egzèse pwofesyon yo libreman. Batay la ap kontinye. Mèsi anpil e konnen ke Anèl Remy kanpe ansanm avè nou, kabinè davoka kanpe ansanm avè nou e fòk yo sispann britalite polisye ak jounalis. Mèsi bokou.